An mòd griyen k nan papa. E lè w sot sou chantye w ap konprann lè w nan solèy cho an. Sa m renmen an enjenyè Jean Marie la. Nan chalè an n ap travay. On est nan vi an fòk pou w gen lajan fòk ou swe. Se sa l ye.